Ou pa okenn jan pèsòn ki onèt ta ka di w monchè vin chante. Si w vin la a, m pa konn ki odas ke w gen, se nan lapolis pou w antre. Vwa superbe, fò yon ti jan ranje sou stil li pou yon ti jan plis an bon star, men m vote wi pou li. Mwen soti lavil Fouti monte desann. Ou konprann? Chak ane nan Digel Star, chak ane misye vin diferan, chak ane misye ap fè de bagay anplis. Ou santi se yon nèg non sèlman ki pa pran okenn onbraj a li, ki pa vekse lè yo di l non l pa pase. Si m pa pale an verite m ap toufe Fò m pale zanmi kite m pale Si m pa rele an verite m ap toufe Premye janvye lane 1804 Tonnè kraze m Desalin di l regrèt Li batay pou granmesi Li batay pou granmesi A wi premye janvye lane 1804 An verite Tousen Louvèti regrèt Li bay vil pou granmesi I am a river, down in the valley, oh I am a vision, and I can see clearly, if anybody ask you. M pa konnen, mwen menm, misye pa frape m ditou an. Franchman, si w ap entèprete yon mizik an anglè, fò w ka pwononse l. Ou di yon mo ki pa egziste, swift read. Ayiti se yon bèl peyi. I am black, m not imbecilo I don't know who I am, but I am not crazy. Bon, la nou kwè ke malerezman n ap kòmanse mal paske mwen menm m pa t monte abò ditou. Men l pat gen bon fanmi. Tout eksperyans li fè. Rann tèt li di kon fè. Tout sa l te vle l te fè. Men l pat gen moun pou anpeche l. Bon, mwen kwè ke ni Jude Jean ki ekri tèks lan, ni Stanley Georges ki chante chante an pa t ap kontan, je ne monte pas à bord. Se tripotay yo radote pou rès fritay. Nan figi yo m toujou chay derespekte yo ak mwen kway bò lakay mwen pa gen fèzè rat sou ou tou santi pèpè lèm gade w ou sanble yon bèk tankou fantom monchè w gen vè nèg yo ap fè jalouzi yo Woo gen la Brendjen. Misye pa tonbe nan sak pi enpòtan an. Pati pou ta tonbe ladann lan. Atonbe. Fèmen bouch ou, konprann? Non, paske se gen sa nan mizik la tou. Misye ap Izolan ap fache avè w pa di sa. Non, pou mwen ou pa pase. Non. Bèk misye nan do l tou wi. Ou wè misye son brendjen, move move. Non, rap kreyòl lan kanmenm y a de choz de bòn kalite, Mistik, Sevèn Otri, Rockfam, BC, non, kanmenm. Non, Master Dji, li pa ta kontan tande w, hein. Manman, mizik sa se pou. Le 12 janvier 2010 ou te mouri anba bekon mizik sa se pou ou map chantel Lavi Lavi Depim piti mape grandi m pat konn manman m pat konn papa m Yo te toujou pale m de yo Yo te toujou pale m de yo Lavi a dwòl fò reflechi Lavi lavi. Dezole respè pou tout manman tout moun ki mouri anba dekonb yo men ou ka di sa yon lòt jan ou paka chante chwi vrèman dezole chmond pa bon. Humm monchè m respekte tout moun ki mouri yo men m gen enpresyon si gen moun ki potko ale yo fèk ale la lè yo fin tande bagay sa. Fok a panse yon jou frem wap moun demen. Pa kite pwoblèm vi a fè w tèt atè Fò pa kriye frè m, pa lage sè m Pou bato a vwa l pa pou tou ale Fò pa kriye, pa rele Voye zo dèyè mòn nan w ap wè limyè klere Fò pa kriye, pa rele Solèy libète Sa son mès legliz. Bon sa m gen presyon gon m gen presyon gon gwoup ki fè espre nou fè espre pou n ka vin nap nap nap bon kòm tou nou pa tap ka afekte kòk ou an nap nou fè espre pou n parèt nan televizyon. I've got to make a change, go on so my life. It's gonna be real going Gonna make the Gonna make it right As I tune up the crowd and goal Map feel the one to go Test wind is a boy in my mind